Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou kontan avè ou sou chanèl la, epi nou pral pale. Vwala pou lèzinfo. Ebyen fòn di ke genyen yon... Operasyon ki fèt o nivo de la tranble men sa pwovok deja yn grand polemik. Les photos sont deja disponibles sur le site de la pnh, la police nationale d'Haiti, kote ke genyen deja banm wè konbyen jenn gason la yo mete anba kod anviron 9 jenn gason. Mais écoutez il ya quelqu'un ki ma anvwaye les photos me disant écoutez moun sa yo yo arete a yo pa gen anyen pou wè avèk, m ta kapab di kalifikatif oubyen etikèt yo mete sou yo a paske y ap chache moun ki fè pati gang 400 mawozo. Ebyen, se sa mwen te toujou di nou kòm danje, sètadi lè yo arete yon moun, nou pa kouri afiche foto moun nan, e konsèy sa a mwen te mete li a levidans de la pa de yon fan ki te di nou ekoute, Kant yo arete yon moun toutotan lajistis poko detèmine kilpabilite l pa lapèn pou ta kapab plakade foto li. Ebyen se sa nou fè. Foto yo se menm sitwayen sa ki voye foto sa yo pou nou, sitwayen ki abite nan zòn nan ebyen ki nous a fait croire ke moun sa yo pa gen anyen pou wè ak bandi. Antouka lajistis pral pase a laksyon, pral poze yo kesyon pou kapab detèmine si yo koupab ou pa. Tout sendika ansanm avèk chofè yo ebyen mete tèt yo ansanm yo anonse yon grèv ilimite kap kòmanse lendi kap vini la a, lendi 18 oktòb 2021, pou kapab di non ak ensekirite, kont pwoblèm gaz la, kont lavichè, kont dola ameriken kap vale tèren nan peyi an. Ebyen nan sans sa yo mande tout moun, tout elèv lekòl, tout ti machann, anplwaye leta kòm prive pou kapab antre nan lojik sila, respekte dat sa ki se 18 oktòb la, grèv ilimite jiska nouvèl òd, ebyen se yon mannyè pou kapab di non ak yon seri de fenomèn k ap brase bil peyi Dayiti. Lòt dosye nan jounal la gen 2 prezime bandi yo touye. Sa se enfòmasyon ki rive jwenn nou. Se nan kad echanj de tir avèk lapolis, gen yon pistolè kalibre 9 milimètre yo konfiske nan dat jedi 14 oktòb la nan kad yon entèvansyon fòs lòd yo fè nan zòn Mayigate 52. 2 endividi sa yo te abò yon motosiklèt mak Audjin koulè ble imatrikile. MCTB-32285, yo t ap eseye chape apre yo fin brake yon moun non li se Merilus Jean Louis Maxime, li gen 57 lane, se nan Dèlma 75, katye Piblen. Genyen koze wi ladan Larepiblik. Fò m di nou ke gen anpil Ayisyen ki yo menm an Repiblik Dominikèn. Ki nan sitiyasyon difisil. Ayisyen sa yo, yo konsidere yo tankou mangous, tankou chat mawon. Pa bliye ke imigrasyon ak emigrasyon nan repiblik vwazin yo te deja mete yon nòt deyò pou mande ayisyen yo pou kapab regilarize ka yo avan 90 jou. Ka moun sa yo si yo pa regilarize, yo pap ka jwenn travay. E menm yon kote yap travay, Imigrasyon ak emigrasyon pral pèsekite yo, y ap oblije fè yo retounen pa bò lakay. Men fò n di ke depi lè anons sa a sòti pa bò kote otorite dominikèn yo, se la chas o zayisyen ilego ki ap fèt an Repiblik Dominikèn. Bagay la vrèman grav paske yè gen anpil moun ki ap viv an Repiblik Dominikèn, moun sa yo voye pou mwen yon videyo de 32 segond kote ke imigrasyon ap kouri dèyè yon ayisyen e pandan l ap kouri yon machin frape l misye mouri frèt machin nan pa rete machin nan ale aparaman yo ranmase kadav la swa pou antere li oubyen bay fanmi li paske nou son seri de bèt san papye wi. Nou se bèt san papye, e kèlkeswa kote nou ye se kòmsi nou ne pou nou jwenn pèsekisyon tout kote nou pase. M pa gen pwoblèm ke otorite yo ap pran mezi pou kapab regilarize ka anpil moun, mande moun yo pou regilarize ka yo, men ekoute, eske se konsa? Antouka chak fwa m gade imaj sa yo, ebyen sa fè mal, se vrèman trist. Nou prale do ba la pou nou kapab jwenn kèk ti imaj. Paske talè a la nou eseye travèse nèg yo anba nèg nèg nou t al eseye travèse nan rue des Césars nèg yo te tire dèyè nou. Kidonk la, lage lage lage. Kidonk la madam mesye. Nap gade. Nap gade la. Nou nan do. Nap gade la se katedral la ki. Ki devan ki anfas nou la. Ki donk. La. La bagay yo pa fasil la. La se nan kwen nou ye la pou nou pran kèk imaj. Ki donk nou gen nan do nou la lise a. Nou kapab gade imaj yo la. Ki donk zòn nan envivab. Zòn nan envivab. pa gen posiblite pou moun travèse, nou menm etan ke jounalis, se marèl n ap jwe pou nou pran kèk ti imaj. Nou gade lari a la a, lari a, n ap gade. E moun ki ansanm avè nou la, li ap mande m pou m pa avanse paske anba tout raje sa yo, dèyè bagay sa yo nou anba a, genyen nèg krache dife yo. Nou gen pòtpawòl la, Alexandre Marc André ki ansanm avè m la, pòtpawòl Bèlè, se li menm k ap gide m la a. Kidonk, l ap di m pa avanse paske Eesh anba la gen danje. Lavi e tounen depi moun ap pase menm jan toujou Enrique Cesar se konsa la ye. Menm jan talè a la a pandan nou tap eseye pase nan près rue des César la nèg yo tire dèyè nou ebyen madam mesye nou pral fè yon nou fè yon ti kouri. Kidonk madam mesye se konsa bagay la ye la pa gen posiblite pou mache. Se kouri an kouri paske pandan nap travèse nèg yo ap tire dèyè nou. Sa se egliz de Dye an Kris ki nan rue des Fonforts. Kidonk legliz la fèmen. Pa gen posiblite pou pyès moun vin nan legliz la. Kidonk madam mesye travay la pa fasil. Etanke journaliste. Bagay yo pa fasil nan moman la. Mwen travèse la, menm lòt nèg ki sou gad yo, nèg yo sezi. Paske menm yo menm ki nan zòn nan yo pa eseye fè sa m fè a la. Kidonk, bagay yo difisil. Bagay yo ekstrèmeman difisil. Nou konnen nèg Bèlè yo nan gè ansanm avèk nèg krache dife yo, nèg Jenèf alye fanmi. Kidonk, bagay yo konplike. Bagay yo konplike anndan Belle la. Bagay yo konplike. Nou kapab wè imaj yo. Pa gen posiblite. Mwen menm etanke jounalis, se an kouri. Madam mesye, la nou nan rue des fonfò. La rue des fonfò. Just mwen chèche. Ki donk nou gen nou nan do legliz, nan do legliz ki nan rue des fonfò la. Ki donk nap avanse la, nap avanse, nap avanse paske nou nan yon var la. Nou nan yon var, nou pa ka pote tèt nou. Wè Ferre pase yo tire dèyèl wè moun to reyalite wè ou tandel ap wè bzwen pa moun kap diw ezi wè men kòman yon pèp ap viv men kòman yon sosyete ap viv wè esa ap montre w wè reyalite a wè apèn nou pase nou menm ou wè nèg yo tire e la pou montre w reyalite a ezi ou wè ou wè Leon Charles li menm gade gade kotel al fè yon teyat ou pa ou paka rive la san fil wap pase pa 18 rete pa 18 wap pase pa 18. Ret la sèfi wap pase pa 18 non se la se ri doktè obri e la pou vini la ri doktè obri pou vini madam met chawet ri doktè obri wè reyalite ya wè ou tande wè apèn ou pase wè yon fi pase yo tire dèyè fi ya wè wè bagay la la wè si nou tap bay manti pou lemond kapab wè pou lemond kapab tande men reyalite men reyalite pòtoprens. Centre d'art. Madame mesye la se yon centre d'art. Sa se yon espas kote. Moun yo vin aprann fè tablo, kidonk se yon kote tou yo fè ekspozisyon. Se yon kote yo fè ekspozisyon. Kidonk, men reyalite a. Bèlè envivab. pou timoun an nan Bèlè. Men jounen jodi an, nèg yo pa bay, an di gouvènman phtk a, gouvènman Jovenel Moïse la, oubyen an di defen Jovenel Moïse, yo pa bay peyi an yon chans, yon souf. Jis men, men rezilta lekòl la jounen jodi a. Lekòl la fèmen. Nèg Jenèf yo se moute la, tire chak jou Bondye mete, enpoze moun viv nan zòn nan. Malerèz kite kay Alpha a desann kay mwen, ap pase mizè, pran imilyasyon, sa fè tris. Renmen reyalite. Wè, moun nan konn kay moun nan, li fòl tann moun nan dòmi, fòl tann moun nan dòmi poul leve. Pi se konsa bagay la ye, fòl tann moun nan dòmi pou lal dòmi. E fòl leve bonè, bonè, anvan moun nan leve lan kabann li. Jis poul gentan pran lari lal chèche lavi. Lèl retounen son lòt tristès, son lòt mizè. Moun nan ap fèl desepsyon chak jou Bondye mete. Wè rezilta, men rezilta a rete. Men, men sak rive, dezòd, dezòd nan vin anpil. Atòsyon, atòsyon. Bon, li fèmen. Wè, men la e sant konplèks la. E sant, e sant, e, e, e, sant, e, yon ti lopital, yon lopital li ye. Konprann, son sant li ye, konplèks Jupiter. Konprann, men, jounen jodi an, ou wè rezilta, ou wè reyalite a. Bon, l oblije rete konsa, l fèmen, li envivab. Ou wè? Bon, fè eta l. Ou pa ka jwenn swen sante, ankenn moun pa ka fè anyen la. Ou wè reyalite a? Sa w ap gade tout la ap wè. Men ou wè tout kout bal ki lan mi an, e kat lan te ouvè bon, lè nèg yo anba lan ridè se sa anba, nèg yo tire anwo. Ou wè sa m di w lan, jis moun yo pa ka viv. Ou konprann? Moun yo vin pa ka viv. Moun yo oblije kite la, kite espas la, bon m pa konn kote yo vire kò. Men, ann pran la, ann pran la. Wè kounye a se pye bwa k pouse lan riyèl yo akoz de nèg je nèf yo t anba a. Se de e dizon baz sa e de baz Sèmant la. Se baz krache dife avè anborik. E de de kò espesyalize ki gen lan je nèf. Se fè kidnapin vòlè bagay moun. Se youn pa ti Sonsonn, youn pa ti Sonsonn alyas ti chèf, youn pa e ti jinyò. Ebyen vwala merci beaucoup la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!